Mèt peyi a pale ansanm avèk nasyon an. Wi, nan yon adrès a la nasyon chanpwèl, premye minis Ariel Henry deklare, Kout men nou mande a ap resi rive vrèman. Abaram di sètase, Leta ap pran responsabilite l anvè fanmi viktim yo malgre doulè. Nou pa bat sak pay la pou bourik la. Nou pa egare nou konprann. Ansanm ansanm pou n korije kaye nou. Frèzesè byeneme, ou pral tande deklarasyon PM nan. Oh oh! Lapolis bò kote pa l fò m di w fè gwo deklarasyon. Yè, ebyen nan yon konferans pou laprès, chèf polis pou ti bout tan an ki se Frantz Elbé lanse yon operasyon tònad. Oh oh! Li mande pou polisye yo kalme nou, kalmate, calm down si w ap di l an anglè. Donk, operasyon sa a vize. pou kwape tout bandi e non sèlman sa tou fè yo peye pou sa yo fè. Si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè men w pral tande deklarasyon tou de otorite yo fas ak sitiyasyon peyi Dayiti ap konnen jounen jodi a. Mwen envite w rale chèz ou chita Fouco zanmi Enfo Pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti devinèt ayè. Gade imaj sa a. Nan 4 wobinè sa yo, kiyès ki plen so a? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se dezyèm nan. Paske, lè ke ou genyen jan de devinèt sa yo, kisa w fè? Ou pa ale nan tiyo yo ap defile desann non, l ap fè w pèdi twòp tan. Men, ou ale anba ou gade ki tiyo ki plen so a. epi ou monte anlè li fasil pou ke ou kapab jwenn li. Mèsi ansanm avèk repons pa ou, sa te fè nou plezi. Ann pati krik krak. Gade imaj sa pèp ayisyen, di m, nan 3 moun sa yo, kiyès ki an danje? Nan 3 moun sa yo, kiyès ki an danje? Byen obsève. Pa ezite. Kite repons pa ou la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Yè nan yon adrès a la nasyon chanpwèl, bon premye minis la m pa konn sak pase l se toujou byen ta nan nwit fim djab ansanm avè konferans premye minis lan toujou bay nan menm lè sof ke aktè yo konti jan chanje men se toujou menm bagay la. Donk premye minis lan deklare Abraham di se ase kout men nou mande a nap resi jwenn ni E non sèlman sa tou, moun ki viktim yo, leta ayisyen ap pran responsabilite l anvè fanmi yo. Nou pa bat sak pay la pou bourik la. Nou pa egare, nou konprann. Bon, sa nou konprann nan dosye sa? Pou plis detay, ann tande deklarasyon Premye Minis Ariel Henry. Ayisyèn, Ayisyen, pitit tè a k ap viv isit tankou lòt bò dlo. Wi tonton. Zanmi etranje k ap viv nan peyi a. Wi, nou sòm la. Alelouya. Sa k ap pase la a, nou p ap pran l nan men pèsonn. Hum. Talè. Lò nou p ap pran l nan men pèsonn nan. M pa konprann. Sa k ap pase la a, nou p ap pran l nan men pèsonn. Ki nou? Ki pèsonn? Ki sa k ap pase? Kiyes kap ban nou sa kap pase a tou? Mwen ch konpran rien jiska prezan premye minis. Sa kap pase la nou pap pran nan men pèson. Ki pèson? Franchman m ou komanse m confuse. Pitit pèp lan ki chwazi defann peyi a pandan ke lòt ap jete yo lòt bò dlo? Se sa kap pase ou pa pran nan men pèsòn nan? Merite yon lòt tretman. Ok. E sa kap pase la ou pa pran nan men pèsòn. Pitit tè a, li chwazi rete, lòt kap jete ou lòt bò dlo, nou pa pran nan men pèsòn. Ok, ann ale. Nou pa dakò. E nou pap janm dakò. Manman, papa, pitit, frè, sè, kouzen, kouzin, frè dam, an se toujou ak lakwa e ou va santi ou soulaje nan lavi ou. Gouvènman an konprann pèp ayisyen. Tèt polisye ap fann chak jou gouvènman konprann. Lavi chè nan de grenn nou gouvènman konprann. Ensekirite gouvènman konprann. E nou pa konprann gouvènman. E Abraham di, C'est assez. Ok. On va faire quoi, PM? Yon gwoup sitwayèn ak sitwayen ki sèmante e ki gen pou deviz pwoteje ak sèvi fò yo menm anvan gen pwoteksyon. Nan non gouvènman an, nan non tout pèp ayisyen an e nan non pa m, m ap eksprime kondoleyans mwen bay tout moun ki frape pa evènman trajik sa yo. M ap pran angajman Leta a pran responsablite l anvè famiy viktim yo. Nan moman difisil sa a, kote anpil fanmi gen dlo nan je, n ap kanpe djanm, n ap mare ren nou e n ap di, An avan! M ap di nou, malgre doulè nou, fò nou pa twonpe nou dadvèsè. Dèfwa m konn ap poze tèt mwen kesyon, lè premye minis Ariel Henry ap vin lan yon diskou, èske gen moun ki chita ki fè repetisyon ansanm avè PM nan? De ki advèsè PM nan vle pale la? Vle di kouri yo te fè dèyè w la, vle di moun yo twonpe d'advèsè? J konpran rien. Fò nou pa bat sak pay la pou bourik la. Oh ok je konpran. Toi tu es le sak pay et les bandits se bourik. Ala de koze papa. Ensekirite k ap vale teren an, fòk nou kwape l. N ap mete tèt nou ansanm pou nou twouve pi bon solisyon an. Tale, tale. Premye minis fò ti kanpe la. Tout politisyen nan peyi Dayiti, yon sèl diskou. Menm sa k nan gouvènman an, yon sèl diskou. M gen enpresyon pawòl sa oubyen mo sa pèp ayisyen, li pèdi sans li nan peyi Dayiti. Ansanm, tèt ansanm, bon. Li pèdi sans li nan fè sa k bon, men gen tèt ansanm nan fè sa k mal. Gen tèt ansanm. Pase ou pran gwoup sa li di w tèt ansanm. Ou pran gwoup sa l di w tèt ansanm. Ou pran gwoup tout moun tèt ansanm tèt men kole tèt yo l pa fasil. Tout moun ap di w yon sèl bagay tèt ansanm tèt ansanm tèt ansanm tèt ansanm. Ou ale kot sa pou w fè yon bagay l ap preche tèt ansanm lè w vini pou w met tèt ansanm avè l la li menm ankò l fè yon jan l pa sanba l blo w. Gouvènman ap preche tèt ansanm yo pa ka kole a moundana. Tèt ansanm tèt ansanm sa pa vle wè sa nan menm gouvènman sa ap touye sa epi tèt ansanm. Tèt ansanm tèt ansanm yo asasine yon prezidan pou yo pran pouvwa men se kwa listwa? Gen de mou ki pèdi sans yo nan peyi dayiti menm jan sanm avèk fizyon. Menm jan sanm avèk verite, inite, lespwa. Bon sa yo pèdi sans yo nan peyi dayiti. Menm jan konplo toujou ap fèt nan peyi sila pou touye, fò nou fon konplo tou pou n konstwi. Tèt ansanm gade non pou n monte yon konplo pou n asasine yon prezidan. Se bon ti koze k piti. Nou gen sekrè, nou met wòch sou kè nou jiskaske n al touye prezidan lakay li men sa k fè nou pa ka met tèt ansanm vre men sa yo se diskou sosis. Ay tout jounen tèt ansanm tèt ansanm men mande moun yo sak anpeche yo met tèt yo ansanm ou paka wè pèp ayisyen ann avanse peyi m. Nou pap kite bandi tout plim tout plimaj simen divizyon nan mitan nou. Gouvènman m ap dirije pou yon ti bout tan ak lapolis n ap mache. tèt kole pou tabli meyè kondisyon lavi nan peyi a. Dakò. Sa fè konbyen fwa w di sa PM? Mande sa k anpeche ke ou mete lavi, lasekirite dan le peyi, je n'ici pas. Nou pa egare. Ok. Nou konprann. Nou konnen gen anpil koreksyon ki pou fèt. Ok. N ap chita nan tèt frèt, ansanm ansanm, pou nou korije kaye nou. Ok. Mwen mande chèf polis la e wo kòmandman an fè yon chita pale ak delegasyon polisye yo e fè m yon rapò nan 24 è sou tout sa ki te pase yo epi fè m bon pwopozisyon. Ok. Annatandan, bò kote pa mwen, m ap fè yon CSPN e yon Konsèy dè Minis nan wikenn lan pou nou pran tout mezi nesesè pou zak sa yo pa repete, pou tout timoun retounen lekòl ak kè poze, pou tout moun, Ayisyen, etranje, k ap viv isit, e tout misyon diplomatik yo reprann aktivite yo nòmalman. Chè konpatriyòt. Wi, mon frè. Malad la grav, men gen remèd. Depi dat sa w poko ban nou l. Pa peye m monche. Fò w pa konsa mon pòt. Ou konnen malad la grav ou se doktè e pou dat sa w poko ban nou yon ti remèd w ap tann anpe nan nou mouri. Ki mòd doktè sa yo k nan tèt peyi a monche. Nou gen lespwa. Nou gen kouraj pou nou chanje peyi nou nan tèt kole, tèt frèt. Ayisyèn, Ayisyen, sa k fèt la nou ka chanje l. Nou ka voye yon lòt imaj de peyi nou an. Dakò wi. Dakò nou ka voye yon lòt imaj de peyi nou an. Men se pa lè non premye minis la site nan touye prezidan non nou ka voye lòt imaj la. Voye lòt imaj la pa fasil non PM. Se pa lè premye minis fin patisipe nan touye prezidan epi lè yo rele l pou l vin bay eksplikasyon l revoke komisè l revoke minis jistis. Non monchè PM. PM fè w pa konsa. Bagay la pa ka fèt konsa PM. Bagay yo pa konsa. Nou ka voye lòt imaj. Wi nou ka fè sa. Pou nou fè sa, fòk nou tout egalego devan la jistis. Non m site m te an konivans ansanm avèk yon nonm la jistis ap chèche pou enplikasyon l nan touye prezidan, ebyen m pral reponn kesyon. Pase ke m tap pale ansanm avè l. M pral reponn kesyon. Lè ou se otorite, premye egzanp lan, se sou ou yo sipoze pran l. Men si ou menm w ap fè le mawonaj, ou reponn kesyon lajistis, e revoke ou revoke, de ki imaj w ap pale la? Ki imaj ou wè nou ka voye bay la? Bon, si nou menm, antre nou, nou youn pa gon bèl imaj de lòt, ki imaj ou panse nou pral voye bay lòt yo, etranje yo? Pase ke, pa bò isit, dirijan yo toujou gon sèl diskou. N ap montre lentènasyonal, n ap montre lòt peyi sa n ye, n ap montre men, kilè n ap montre tèt nou sa nou ye? Kilè n ap fyè de tèt nou tou? Se pa jis kontante w voye bèl imaj bay lòt men, èske w bèl vrèman? Èske w pwòp vrèman? Èske lespri w pwòp vrèman? Sa yo enpòtan tou. Paske premye imaj la, se ou. Premye imaj la, moun k ap gade l la, se moun ki bò kote w la. Si yo pa wè w bèl, si yo pa wè w klere, ou panse lòt nasyon an pral wè w? Non monchè. Menm jan dènyeman la a, ou tande wi, tranzisyon de sesi, tranzisyon de sela, tout nèg met tèt yo ansanm, gade non yo ap kraze, yo ap brize a yon sèl objektif, fòk yo dechouke prezidan, ebyen, yo pral pran responsabilite yo, yo pral voye yon lòt imaj bay lentènasyonal. Donk, se imaj sa a, yo t ap prepare pou voye bay lentènasyonal? Ala traka pou lave kay tè papa. An ale non peyim. M ap repete l ankò. Nan Ayiti n ap konstwi a, vyolans pa ladan l. Objektif gouvènman an se rasanble tout Ayisyen. Nan Ayiti nou vle a, gen plas pou tout moun. Zanmi pre kou zanmi lwen. Se nan move tan nou konnen kiyès ki zanmi nou tout bon vre. Prensipal revandikasyon polisyè ak polisye yo ki pran lari, se bay yo bon jan mwayen pou yo konbat move zangi. Nou vle kwè kout men nou mande a ap resi rive vrèman. Efektivman, aze nou tèlman fè. Yap rive, yap rive, o non de Jezi lap rive, militè yo pral debake pèp ayisyen. Ay lè ou wè nou bezwen èd militè nou touye san kanpe, nou kidnape san kanpe, lap rive peyi a. Felisitasyon. Nap mete peyi a sou ray. Alelouya. Batay lan pa fasil, men nou kwè viktwa a se pou pèp ayisyen an li ye. Alelouya. Ke Bondye akonpaye tou fòs de sekirite nou yo e pwoteje peyi nou an. Viv la repiblik, viv Ayiti. Frères et sœurs bien-aimés, ou tap tande deklarasyon Premye Minis Ariel Henry. Fòk mwen di ou lapolis bò kote pa l lanse yon operasyon ki rele operasyon Tònad. Frères et sœurs bien-aimés ou konn sa sa vle di Tònad? Se pa yon ti koze piti. Donk, chèf polis la pale ansanm avèk chak grenn polisye. Li di yo kalme yo. Li di yo, tèt glas. Li di yo tèt frèt paske sa ki pral pase nan la repiblik la a se pa yon ti koze kap piti ditou. Yo pral mache sou fyèl bandi. Yo pral dekole bandi. Yo pral fè bandi fè lo. Ayayay. Hum. Sa nou wè pou bandi. Antwàn nan gonmye poko wè l. Frèzè sè byeneme, tande deklarasyon. chèf polis la. Avèk manb laprès ki la avèk nou jodi a pou ke nou fè yon ti pale. Nou te pran tan nou pou ke nou analize sitiyasyon e byen konprann li pou nou kapab pale avèk popilasyon sou ansanm de desizyon ke nou pran. Kòm nou tout konnen l, peyi a ap viv yon moman difisil. On kriz sosyal, ekonomik, politik difisil. Nan diferan katye, plizyè katye, gen prezans gang ki anpeche popilasyon an viv. Resamman, gen 2 ensidan ki rive nan peyi a, espesyalman ki sible polisye yo. 10 janvye 2023, nou gen 2 polisye ki tiye a Kafou Fèy pandan ke yap fè yon checkpoint. 17 janvye, yon polisye pòte disparu, yon polisye blese nan rue Magazen de l'Etat au bas de la ville pandan ke yap fè travay. 20 janvye. Nan yon entèvansyon polisyè a Metivye, nan yon anbiskad, 3 polisye tiye, yon polisye pòte disparu, yon polisye blese pa bal e ki ap pran swen lopital. 25 janvye, nan Latibonit, nan yon entèvansyon polisyè a, spesyalman Lyankou, kote ke polisye yo te entèvni pou yo al pwoteje popilasyon an e sekirize komisarya Lyankou an. Ankò, nan yon anbiskad, 6 polisye tiye, yon blese pa bal. Tout fanmi ayisyèn nan blese, plonje lan pwofond tristès. Grann famiy polisyè la blese jis nan nanm li, lapolis sali pran kou. Men, nou pap bese lèbra. Nou pap kanpe lan lit ke nap mennen kont bandi. Nou pap fè bak. Lan sitiyasyon difisil ke nap travèse a, solisyon li se yon tèt ansanm Men nan men, inite nan diferan sektè nan peyi a, tèt ansanm, men nan men inite nan grann famiy polisyè ki ka ede nou sòti nan sa n ye jodi a. Se sa k fè, m ap adrese m ak polisye nou yo, frè nou yo. Kòmandan nou, gran frè nou fè apèl a nou pou ke nou gade kalm nou, pou n gen serenite nan mitan nou. N ap mande polisye nou yo pou nou konsantre fòs nou, enèji nou e kontinye oryante l nan konba ke n ap mennen kont bandi. M ap anonse polisye m yo, rapidman, N ap pran mezi pou ke nou ranfòse komisarya yo a tout inite espesyalize yo lan mwayen lojistik e ameman e n ap pran lòt mezi ankò pou pwoteje polisye nou yo e ankadre yo lan travay ke y ap mennen chak jou, lan lit ke y ap mennen chak jou pou konbat le gran banditisme. Nan jou pase yo te gen Terminator 1. M pa konn si 2 a soti. Nou gen nouvèl li? Kounya la, se tornad. Waww! Waww! La popo! Sa me fè plezi! Se rete m ap tande gon bas gang nou bouyi. Wouuuu! Mèt rete atann mwen la a, lòt semèn lapolis ap debake nan 400 mawozo, yo fon tonnad! Ni feytonl ni blòk ni moun tout fon sèl Hein Eske se sa pou met nan tèt mwen paske m anvi kontan M anvi wè lapolis kap mache sou fyèl bandi M anvi wè lapolis kap met prensip sou bandi. M anvi wè bandi k ap pete kouri pou lapolis. Pa yon gwoup men, yon sèl grenn polisye depi bandi a sispèk gon polisye nan blòk la pou l grate kouri. Ay depi l wè lapolis la ap vini sèlman l gentan wè s on tonnad k ap vin sou li. Donk lè chèf la di m operasyon tonnad 1, sa vle di la m mèt atann nan jou k ap vini yo la la polis ap debake nan 400 mawozo y fè l konsa. Ni blòk, ni tè, tout fon sèl, hein, moulen yo fè fimye. Debake nan savi, gade non, ou saviye yo, hein, ou moulen tout nèt. Ou grife yo, ou rache yo, fè yo fè lou. Debake chè ti gabi, gade nou, mete pou li. Ou pase pran vitelòm, ou montre l pa inosan. Ay tonnad k ap fèt nan baz yo. Ou lage kò w nan Jenèv gade nan transfòme sa w fè l fè. Ou fè l tounen je en. Tèlman w redui l, tèlman w kraze l, ou krabinen l nan tonnad la. Ou desann nan 5 segond, nan 3 segond ou deplimen bagay konsa. Ou desann nan ti lapli. gade nou pouse solèy fè nèg yo griye. Mèt atan ansanm avèk dè zoperasyon konsa. Hey! M ta pot w sou tèt Elbe, lè kriz boulik mwen. Pyon pa tap touche atè non gason. Pyon pa tap touche atè. Pyon pa tap touche atè non gason. Poud ou tap ou tap ka sipòte sa dyaspora a tap ba ou? Ou tap ka sipòte sa pèp ayisyen an ta pral di w? M pa kwè non w tap gen kote pou w met koze. A, operasyon tònad. M espere sa w di a respèk. M espere se tònad nou fè tout bon vre men se pa ti toubiyon. nan prèt kafou makak e ou k vin a nou tònad 1 lòk apre tònad 1 mèt ret tann tònad 2 tònad 2 a eske se nèg kap finanse gang nan peyi a nou pral pran tònad 3 eske se nèg nan gouvèneman kap finanse gang yo nou pral pran lè m di w kap finanse gang bon vitelòm di w son manb fantom 509 nèspa. Bon, sa se ou menm avè l na jere koze nou. Premye minis la se manb Fantom tou. Andre Michel, et setera, donk yo te nan Fantom 509 tou. Eske Tonad 3 se moun sa yo yo pral pran? Ay lò di Tonad 1! Chèf la, se pon ti bagay ki piti ditou. E n konnen kòmansman fim yo toujou terib. Antouka, bon kouraj! Ann fini, chèf. An repons a tout zak bandi fè sou popilasyon an. Ok. Spesyalman frè n ak sè n polisye. Fòk bandi yo peye pou zak yo fè. Ok. Tout polisye, men nan men n ap kontinye konba pou sekirite ak trankilite nan peyi a. Yon maryaj polis-popilasyon. Yon maryaj polis près. Nou ka fè anpil bon bagay avèk yon ti kras mwayen. Frè m ak sè m polisye yo. Revandikasyon nou yo jis, yo lejitim. Revandikasyon ki di meyè kondisyon de travay, materyèl ak ekipman pou nou demantle gang pou pèmèt popilasyon an rale yon souf. Sa yo lejitim. Men li pa ka fèt nan dezòd. Fòk nou evite tout fòm de derapaj, manipilasyon, ki ka mete enstitisyon ke nou renmen anpil la, ke nou sakrifye n pou li a, e peyi ke nou renmen anpil la an danje. Polis la se yon enstitisyon repiblikèn ki reprezante lalwa Lòd e la disiplin. Donk, fòk nou evite derapaj. Vwala, frè e sè byeneme, ou ta tande deklarasyon chèf polis la ki lanse yon operasyon tonad, tandiske Premye Minis Ariel Henry bò kote pa l, di nou, pa bat sak la pou bourik la. Nou pa timoun piti, Nou konprann. Donk, an se sans, li rete ansanm avèk popilasyon an pou pase a laksyon a travè de desizyon sa yo pou n konnen ki sa n ap fè pou n wè kòman pou n ede Ayiti soti nan sa l ye la a. Frè e sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. M gon kouzen mwen ki fin antre yon ti cheri latibonit. Epi antre antre l o nan pwogram Biden nan wi. Epi sa ki pase? Dam nan pa desann lakay li pase li just rantre l men li pa gen espas pou dam nan desann. Epi l te ta yo rankontre yo fin pale. Li fin di orevwa, ou konnen. Lè se ti boubout ou renmen, lè ou fin di moun nan orevwa, gon jan fò w vire gade pou gade moun nan k ap mache. Lè l vire gade l pa wè fi a. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Nou prale, n ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, n ap kwaze pita 7 è nan live la. Bizou bizou, deja pase yon bon samdi.